nan 2 a 3 semèn. Sa vle di ke enstitisyon yo te pare pou yo te rezoud pwoblèm lan, paske enstitisyon yo p ap bay sekirite de fasad, enstitisyon yo p ap bay stabilite de fasad, enstitisyon yo pral rezoud pwoblèm lan pou ke yo menm yo rete la tout tan avèk popilasyon an. Donk lè nou rive nan sitiyasyon ke remande entèvansyon, nou pral rekòmanse menm jan l te ye, enstitisyon yo ap vin pi fèb, y ap ba nou yon stabilite de fasad e apre n ap retounen nan menm pwoblèm lan. Quelle est la solution? Mwen kwè ke jodi a, solisyon an li soti jisteman de ranfòse enstitisyon sa yo ke lapolis e lame, de bay yon asistans nou ka di teknik, dèkspè ki ka vin rankontre a ekspè nasyonal yo e sitou de materyèl. Materyèl la M kwè ke leta ayisyen deja kòmande 12 milyon dola nan materyèl. Si yo nan men Kanada, Kanada pa bezwen voye pou ou voye materyèl yo pou ka ranfòse jisteman anti-gang lan, inite anti-gang yo. Voye materyèl yo nan seri de peyi ki nan Amerik Latin nan bay lame a ki ka pèmèt ke yo menm yo vin an ranfò de lapolis la. Paske fò yo konnen ke entèvansyon militè yo mennen Mennen anpil, anpil lòt pwoblèm, ke se swa vòl, ke se swa vyòl, ke se swa kesyon richès, ke se swa de fo kontra. Donk jodi a, nou pa ka rekòmanse menm jan an. Si nou rekòmanse menm jan an, nou pral gen lè menm pwoblèm e jenerasyon sa a, jenerasyon k ap vini an, li pral rankontre menm pwoblèm zovi devan Nan ankò yn fwa di ke ayisyen enkapab, ayisyen paka rive, donk fò nou leve vwa nou byen wo, menm jan maten deba fèl la, paske m tap tande nou maten avan konferans lan, pou nou di, non, men kisa nou bezwen, se asistans dexpè e de materyèl pou ranfòse enstitisyon yo, e si yo fèl nan mwad oktòb la la, nou pap tann desanm pou ke nou amelyore sekirite a, de pa w nou menm, lapolis e larme ka fèl, nou konte sou tout militè ki la yo ki di yo ka fèl. Sou la polis sa ki dil ka fèl. Donk vwala an gwo la solisyon e non lentèvansyon militè. Gen ben e mèsi anpil Senatè Latortue alò maten mtap eseye gade tou e eske pa tapab e e nesesè tou sin ta angaje yon ajans de sekirite menm jan yon pakèt lòt peyi fèl olye ke poun ta rive vè yon entèvansyon.